Tout plan ènmi an genyen, se pou li detwi lavi nou. Men plan Bondye se pou li konstwi lavi nou, daprè Jan 10 vèsè 10. Fè kè nou kontan nou salye nou dan le non presye de Jezi Kris ki gen tout pouvwa lavi a pandan ke leson dominikal antre leson mondyal lan. Vrèman vre plan ènmi an se plan pou l destwi lavi nou. Li pa la pou l ede nou reyalize anyen. Se sèlman lè n met konfyans nou nan Bondye ki gen tout pouvwa nou pap sòti wontan. Paske nou plen ènmi ki antoure nou. Nan moman leson de nap tande leson dominikal lan. Nan moman ke nap tande leson mondyal lan. M ta swete nou fikte zye nou sou Bondye ki gen tout pouvwa. Fè kè nou kontan se konsa leson dominikal antre nan moman sa leson peyi an. Avèk Evanjelis Nicolas Stanley Franesy Di le beni de Letènèl la Nou salye tout sipè branche leson dominikal la Ke Bondye beni nou nan tout teritwa ki nap tande leson sa Depi w dakò tande leson dominikal la, depi w dakò tande la pawòl de Dye, nou se yon beni de Letènèl lan. Ann kontinye bay Bondye glwa, li menm sèl li merite nan nenpòt sikonstans. Paske plan Bondye se pou nou reyisi. Plan Bondye sou lavi nou se pou nou fè siksè. Nap antre nan leson nou trè cho nan moman sa. Tit leson nou ki di, Yon kout je sou anviwònman. Tit leson nou ki di, Yon kout je sou anviwònman. E nap jwenn lekti leson nou se nan Jenèz 2 vèsè 4 a 25 an. N ap jwenn tèks dò nou se nan Jenèz 3, vèsè 7. Ann tande ki sa tèks dò a di. Yon si bèl tèks dò. Li di, Manje yo fin manje. Je yo louvri. Lè sa a, yo vin konnen yo toutouni. Yo pran kèk fèy fig frans, yo koud yo ansanm, yo fè tanga mete sou yo, dapre Jenèz 3, vèsè 7 a. Sa se tout moun ki te dezobeyi lavwa de Dye. Tèks la li konsène Adan avèk Èv a. Paske lè Lavwadite te pale avè l, l te di l pa manje fri an, yo t al manje fri an. Lè sa a, yo tonbe nan peche. Yo vin toutouni. Yo te tonbe nan peche. Yo vin toutouni. Yon si bèl leson dominikal lan. Prepare kaye nou. Prepare plim nou. Pandan ke n ap tande leson sa a. pou leson mondyal lan avèk Evanjelis Nicolas Stanley Franesy nan. Leson ke nap pataje nan moman sa li gen 3 pwen ladan nan. Leson ke nap pataje nan moman sa li gen 3 pwen ladan nan. Premye pwen leson nou ki di. N ap antre nan entwodiksyon leson nou. Tout moun k ap viv plase nan yon espas kote li jwenn lè pou li respire, manje pou li manje, dlo pou li bwè. Li antoure ak yon pakèt eleman nan nati a. Anpil fwa eleman sa yo ke Bondye mete abite sou tè a ak nou yo. Nou rive maltrete yo, nou aji mal ak yo, nou pa jere yo byen ditou, nou detwi anviwònman. Ane sa a, nou ta renmen gade kòman legliz la kontribiye nan jesyon eleman sa yo. Legliz Leson Dominikal la avè nou. Leson dominikal Pale avèk ton Tota legliz a Li di Nou aji mal ak yo Nou pa jere yo Nou detwi anviwònman Li di kontribisyon nan jesyon eleman sa yo oubyen anviwònman Pou moun ka viv byen sou latè epi fè Bondye plèzi Jodi a n ap kòmanse ak definisyon mo anviwònman Yon si bèl leson dominikal la. Li di kòman Bondye te kreye l epi kòman li te rive deteryoye l. Waww! N ap antre nan premye pwen leson nou ki di definisyon mo anviwònman. Nou pral aprann anpil la avèk Evanjelis Nicolas Stanley Franissi. Li di moun k ap reflechi sou kesyon anviwònman kapab wè li nan plizyè aspè. Men nan kad rechèch nou fè sou kesyon an, nou kapab di, Anviwònman se ansanm eleman abyotik ak biyotik ki nan antouraj yon moun. Oubyen se yon espas kote eleman sa yo, abyotik ou biyotik, sèvi dirèkteman pou bezwen lèzòm. Li di kisa nou rele eleman abyotik ak biyotik. Biyotik se tout bagay ki gen rapò ak aktivite. Kantite epi ka viv yo ki gen lavi lan dan yo. Abiotik yo menm se sa yo ki gen lavi nan yo. Sa vle di, anviwònman se tout bagay ki gen lavi ak sa ki pa gen lavi ki antoure lèzòm sou latè. Li di nan yon dezyèm an Li di nan yon dezyèm definisyon nou kapab di, anviwònman se yon ansanm eleman ki nan lanati ak fòme yon kad pou lòm vivan. Daprè definisyon sa yo, nou gen tan wè si eleman sa yo detwi, l ap difisil pou lèzòm viv byen sou latè. Kidonk, nou gen anpil enterè pou nou jere byen nou yo. Leson dominikal la di nou gen anpil enterè pou nou jere byen nou yo, kretyen yo. Paske tout sa k kreye pa lanati se Bondye se Bondye k mete yo. Pyebwa yo. Plant yo. Fwi ke n ap manje yo. Lè ke nap respire an ke Bondye plase l nan Landy. E pa pou san rezon yon jou gen dwa al fè solèy, yon jou l pa fè solèy. Yon jou l fè lapli, yon jou l pa fè lapli. Ayy Bondye mande pou nou jere ant enterè nou yo. Se konsa premye pwen leson dominikal nou te ye. Nap pran poz mizikal nap tounen aprè. Yo di anviwònman se kote nou ap viv ke kote nou rete. Ki jan nou jere kote sa? Nan lye sa ki jan nou jere l lan? Eske nou kite l an rete ak fatra? Eske nou mete tèt nou ansanm an? Pou nou kapab jere anviwònman an kote n ap viv lan? Yon si bèl dezyèm pwen. Ann antre nan dezyèm pwen. Dezyèm pwen leson vrèman enteresan, enpòtan. Ayi son se leson Dominican nap tande nan lè sa. Yo di anviwònman Bondye te plase lòm nan. Bib la anseye se Bondye ki te kreye inivè ya. Anviwònman Bondye te plase lòm nan. Sèlman, waww, leson Dominican la di se Bondye menm ki te kreye inivè poul te plase lòm an. Si se frè Nicolas ki te di nou tap lapide l lan. Li di li monte yon espas sa Bondye te mete lòm nan se te yon veritab paradi daprè jenèz 2 vèsè 4 p e daprè jenèz 3 vèsè 24 ta bib la sitiye jaden sa nan lès Edèn nan te gen 2 gwo flèv ki te travèse zòn nan se te flèv tig ak efrat. Lè nou li nan Jenèz 2 vèsè 10 a 14, nou wè dlo ki te sòti Edenn nan te awoze 14 zòn. Se te yon atmosfè ki te bèl anpil. Dlo ki te sòti Edenn nan te awoze 14 zòn. Zòn. Se yon atmosfè ki te bèl anpil. Li di, Bondye plase lòm, li kreye l ak imaj li. Pou n jere jaden an. Adan ak madanm li te gen manda pou pran swen tè a, jere jaden an, manje tout sa ki nan jaden an. Gade avantaj Adan avèk Èv te gen nan jaden an pou yo manje tout sa gen nan jaden an. Nou konnen sa k pral pase yo pi devan nan mank obeyisans yo. Yo te dezobeyi lavwa de Dye. Sa k pral pase yo pi devan. Ann kontinye nan leson dominikal la. Nou ta renmen note vèsè yo. Pran plim nou, kaye nou pandan ke n ap pran nòt a avèk evanjelis Nicolas Stanley Franesy, le beni de Letènèl la. Ki sèlman yo dwe evite manje kòm pyebwa ki bay konesans byen ak mal la. Yo te gen pouvwa pou domine sou zannimo ki sou tè a ak zannimo k ap vole sou tè a. Dapre Jenèz 2, vèsè 16 a 17, gad tout pouvwa Adan avèk Èv te genyen. Yo te byen, yo pa t menm konn si yo te byen. Yo te ta bèl anpil pou Adan ak madanm li. Yo t ap viv byen. Yo te respire bonjan van. Yo di, Anviwònman te pwòp. Yo pa t. Konn sak rele pwoblem li te gen lan sak tap degaye pou anpwazone pwazone yo lè sa sa te bon anpil Bondye toujou fè bon bagay pou pitit li men malerezman Adan avèk Èv pat respekte lòd entèdi Bondye te pase a. Hey puiske Adan gen tout priyorite sa nan jaden an avèk madanm ni Eva, ki fè yo te dezobeyi lavwa de Dye? Se paske yo t ap byen viv. Bondye te pran swen yo, li te ba yo manje alè. Pede mè byeneme, oditè oditis k ap tande leson dominikal la, ou kapab ap viv nan yon espas oubyen nan andwa kote ke w ap viv la, men ou ap byen ou pa konn si w byen. An n pa fè menm jan avèk Adan avèk Èv, an n pa kite vwa ènmi an itilize nou, pandan ke lè Letènèl pale, letènite anvayi. Lè l di wi se wi. Lè l di non se non. Anpil lè fwa nou tante pa vwa ènmi an. Se paske nou manke lapriyè. Nou pa bay Sentespri plas nan lavi nou. Fè kè nou kontan nou nan leson dominikal lan. Leson peyi an. Leson mondyal lan. Ann respekte lòd Bondye etabli. Ann pa fè menm jan avèk Adan avèk Èv ki te dezobeyi lavwa de Dye. Se konsekans sa ke n ap peye jounen jodi an. Se konsekans Adan avèk Èv a ki fè n ap soufri yon seri de soufrans jounen jodi an. Pa bliye men nan mitan soufrans nou yo. Bondye toujou la avè nou. N ap kontinye nan leson dominikal nou. N ap pran poz mizikal la. N ap antre nan twazyèm pwen leson nou. Ki sa nou pran leson nou ki di anviwònman vin gate? Nou pral wè sa k fè anviwònman an te vin gate an. Anviwònman te vin gate. Ann wè sa k fè anviwònman te vin gate. Bondye te di Adan li ka manje tout sa ki nan jaden an, men, pa manje pyebwa ki bay konesans byen ak mal lan. Dapre Jenèz 2 vèsè 17, note l byen nan kaye nou, li di, Mesyedam yo, yo tèlman t ap byen viv wi, yo pa t respekte lòt bondye. Ann gad yon si bèl twazyèm pwen leson! Li di, Mesyedam yo pa respekte lòt bondye te pase yo. Satan pral sedui yo. Ep, Èv pa mwayen yon sèpan, li manje pye fwi a. Depi lè sa a, peche rantre sou tè a. Avèk rantre peche a, atmosfè fizik, mantal ak espirityèl la chanje. Lòm viv dozado ak Bondye. Waww! Se akoz dezobeyisan Adan avèk Èv ki fè peche te antre nan mond sa a, sou tè sa a. Paske yo te dezobeyi lavwa de Dye. Yo di tout bagay te vin chanje. Klima te chanje. Mantal yo te chanje. Paske yo te nan peche. Yo te nan peche. An nou tande. Yo di apre mesye, apre peche mesye Adan yo. Lè, lè Bondye vin rele yo, Adan avèk Èv al kache. Yo, Adan avèk Èv al kache daprè Jenèz 3 vèsè 8 an. Li pral di nan Jenèz 3 vèsè 10, Mwen mande vwa ou, Mwen pè, paske Mwen toutouni. Mwen tande vwa ou, mwen pe, paske mwen toutouni. Note l byen nan kaye nou. Dapre Jenèz 3, vèsè 10 a, li di, Mwen tande vwa ou a, mwen pe, paske mwen toutouni. Peche mete Adan ak Èv toutouni. Glwa Bondye ki te sèvi abiman pou yo disparèt ak antre nan peche a. Kòm konsekans, Bondye pral pwononse jijman li. Depi moman sa a, anviwònman an kòmanse pran kou. Se akoz peche Adan avèk Èv a ki fè anviwònman an te vin gate. Nou wè depi lè yo fin manje fwi a Bondye te di yo pa manje a, y al tante pa sèpan an Sèpan ki se ènmi an. Èlmi di dyab, èlmi dyab lan. Se li menm, menm dyab la itilize pou tante kretyen jounen jodi yo. Paske lè Letènèl pale, letènite anvayi. Se sa ki te koz Bondye te pwononse jijman sou, sou pèp lan. Li te pwononse jijman sou Adan avèk Eva. Paske yo fin manje fwi a. Bondye te entèdi a. Yo di nou se depi moman sa a anviwònman an te pran kou. Ann kontinye. Waw yon si bèl leson. Konbyen nan nou kap tande leson dominikal lan? Lè Bondye pale nou, nou fè afè pa nou. Menm jan avèk Adan avèk Èv te fè la. Bondye beni nou nap kontinye nan leson dominikal nou. N ap antre nan konklizyon leson nou. Li di, Mezanmi, peche fè anpil dega. Se vre wi, peche fè anpil dega. Konbyen nan nou, lè Bondye pale, lè l di pa fè yon bagay nou fè afè pa nou? Paske Labib di, Le sèlè di peche se lamò. Imediatman ke mwen menm avè nou komèt peche an, nou ta sipoze mouri. Men Bondye pa amou lan, pa favè l la, pa gras li, li gen pitye pou mwen mavè n. Li pa aji menm jan lòm aji, paske l gen konpasyon pou nou. An se nan konklizyon, ebyen mezanmi peche an fè anpil dega. Bondye te te mete lòm nan yon anviwònman kote tout bezwen yo te satisfè. Anba pwovidans Bondye. Epi dezobeyisans lèzòm pral fè yo pèdi bèl avantaj yo te genyen. Men Bondye nan lanmou li voye Jezi pou restore limanite an. Konsa, yon moun ki gen Kris, k ap pratike pawòl Bondye, bezwen kite Sentespri travay nan kè yo, pou travay nan transfòmasyon milye yo kote y ap viv la, kòm sèl ak limyè mond lan. Kretyen pa ka travay nan detwi anviwònman. Paske peche pa gen pouvwa sou nou ankò, nou dwe kontribiye nan restorasyon kot Bondye plase nou pou nou viv a. Piske peche pa gen plas sou nou ankò, nou dwe lè nou fè yon bagay, lè nou komèt yon zak malonèt, nou sipoze pwostène nou devan Dye pou nou mande l padon. Pou l fè nou gras. Se li k ka lave nou. Menm jan l te lave David. Menm jan l te lave tan dòt disip. E si nou rekonèt peche nou, l ap prèt pou l padone nou. Se sa tèks nou aprann nan tèks ke n ap pataje nan leson dominikal la. Li di, Piske peche pa gen pouvwa sou nou ankò. Nou dwe kontribye nan restorasyon kote Bondye plase pou nou viv lan. Yon si bèl leson dominikal lan. Ou menm kote Bondye mete w lan, kote l plase w lan, kijan w jere kote sa? Kijan w jere lye ke w ap viv lan? Eske w rann mal pou mal lan? An siw tray Jezi Kris an, paske se li ki mèt nou, se li gen tout pouvwa. Lè nou wè imedyatman ke Adan ak Èv te vin komèt peche yo, yo te dezobeyi lavwa de Dye, yo vin toutouni. Se menm jan mwen menm avè nou. Ki chita k ap pratike tout sa k pa bon, ki nan adiltè, ki nan fònikasyon, ki nan pale moun mal, ki nan seri de zak malonèt. Lè nou komèt ak sa yo, li mande pou nou repanti. Pou n rekonsilye avèk Bondye, pou l kapab padone nou. Epi, li prèt pou l padone peche nou. Se konsekans sa peche Adan avèk Èv nan viv jounen jodi a. N ap peye yo jounen jodi a. Yon seri de avantaj yo te gen lontan, men nou pa genyen yo. Sa fè gen soufrans. Sa fè gen maladi. E sa fè gen anpil pwoblèm k ap vin sou wout nou. Anbyen se konsekans peche ansyen nou yo. Konsekans peche Adan avèk Eva ki te dezobeyi lavwa de Dye. Gen obeyisans pou tout sèvitè ki obeyi lavwa de Dye. Pou tout kretyen k pral nan syèl la. Pou tout kretyen k di wi yo vle sove. Ou dwe yon kretyen obeyisan, ki saj. Gen kwayans nan Bondye e Bondye pap kite nou nan wota. Se konsa leson dominikal te ye nan moman sa. Ann kontinye tande leson dominikal lan, ann kontinye pataje leson mondyal lan. Se te evanjelis pa nou, Nicolas Stanley Franesy, le beni de Letènèl la. Ke Bondye beni nou. Ke Bondye kouvri nou. Ke Bondye ba nou plis fòs. Ba nou plis sajès. Pou fè nou gen bon konpreyansyon. Pou n fè levanjil Kris lan. Dye vou benisan. Ann pa kite peche anvayi nou. Ann pa chita viv nan salte. Ann bay Sentespri plas pou l demire nan lavi nou. Li lè pou nou di non avèk peche, paske Jezi Kris te mouri pou n te kapab lib, pou nou pa esklav peche ankò. Paske Jezi ban nou viktwa nou viv pou nou viv lib kounya pa mwayen gras ak favèl la. Nou di Bondye mèsi anpil. Ke Bondye beni nou, ke l kouvri nou, ke listwa sa fè swit nan lavi nou. Dieu vous benisse.